Aprè tout dout ki te genyen wikenn pase a sou lanmò chèf de gang Ti Makak ki t ap opere ebyen fè vwèl pou peyi san chapo. Ayayay gen bondye. Medam matmwazèlz e mesye se pòt pawòl lapolis la Garry Derosier ki konfime enfòmasyon sa. Nan kad operasyon lapolis libere plizyè otaj, 6 fizi daso rekipere, plizyè bandi mouri nan echanj de tir ak lapolis, daprè pòt pawòl la ki se. Gary Derosier. Plis pase yon dizèn bandi ki te nan yon ti bis mouri kankannen lendi 24 avril la nan zòn Kanapevè, Pòtoprens. Se popilasyon nan zòn nan ki boule yo aprè lapolis te fin fè yon tchèk pwent sou machin sa ki te gen plizyè materyèl ladan l tankou zam, minisyon pou site sa yo sèlman. Pòtpawòl lapolis la, Gary Derosier ki t ap reyaji sou dosye sa, fè konnen malgre tou efò lapolis te fè pou arete bandi yo sa pat anpeche popilasyon an pran yo nan men lapolis epi mete dife sou yo. Enspektè divizyonè a plede an favè kolaborasyon popilasyon an men se san vyolans. Yè sèlman popilasyon an mete. Popilasyon an arive elimine plis pase 27 bandi ansanm avèk lapolis nan baz ti makak. Medam matmwazèl e mesye lapolis ansanm avèk pèp la rive rantre kay kote ti makak te konn fè krèy, yo jwenn pil machin ansanm avèk moto. Gen Rose Monjean ankò yon lòt fwa ki prezante nan mikwo laprès denonse fason anbasad nan peyi Dayiti pa sispann mete presyon sou lapolis ki lakoz okenn operasyon pa ka abouti. Lekòl retounen fonksyone lendi 24 avril la nan komin Lyankou, depatman Latibonit, apre yon elèv te fin resevwa yon bal nan tèt ki te mouri sou plas. Desizyon sa pran apre yon rankont ant divès sektè nan komin nan. Biwo rejyonal imigrasyon ki te fèmen pandan yon semèn rekòmanse fonksyone lendi 24 avril la apre yon rankont ant Komisè Jean Ernest Muscadin ansanm avèk anplwaye yo pandan wikenn nan. Apre rankont sa, se moun ki prezante an premye nan biwo a k ap jwenn sèvis, dapre sa chèf pakè a, ki mete responsab biwo a an gad. Medam, matmwazèl e mesye pou sa k pase nan lakou Pòtoprens yè a, pa gen bouch pou pale, popilasyon an rache grap grenn bandi. Byenvini nan jounal tout Ayisyen konekte tak 509, se Fouco zanmi enfo pa w ki rantre lakay ou pou yon edisyon spesyal. Medam, matmwazèl e mesye genyen pòt pawòl lapolis la ki se Garry Derosier. Ebyen yè lendi 24 la, aprè tout dout ki te genyen, ebyen li bay vèsyon pa li sou dosye lanmò chèf de gang Ti Makak. Li fè konnen se sèvis ransèyman lapolis ki bay lapolis enfòmasyon daprè enspektè divizyonè a ki fè konnen Ti Makak mouri aprè l te fin blese pa bal nan kad yon operasyon lapolis te mennen nan Tomasen, kote lapolis rive libere plizyè otaj, 6 fizi daso rekipere, plizyè bandi mouri, yon lòt kote pòt vwa pnh la ki t ap reyaji sou 14 bandi Popilasyon Kanapevè boule lanse yon apèl bay popilasyon an pou kolabore ansanm avèk lapolis men atansyon popilasyon san vyolans Garry Desrosiers fè konnen malgre efò lapolis pou te arete endividi yo men sa pat anpeche popilasyon an te boule yo. Medam matmwazèl e mesye ann tande deklarasyon pòt pawòl lapolis la nan mikwo Taks 509 Garry Desrosiers. Le 9 avril, 2023 o nivo Tomasen kote ke nou te pèdi 3 jèn polisye ki yo menm te o sèvis peyi yo e kote ke yo viktim nan akonplisman devwa yo, tach yo e travay responsablite ke yo genyen o nivo sekirite pou pèmèt ke lòt moun viv. Nou di ke polisye yo bay lavi yo pou lavi lòt moun e se konsa ke tout polisye fonksyone. Se yon travay ki pa fasil men li mande anpil detèminasyon. Nou konnen le 9 avril te gen operasyon o nivo Tomasen, zòn Laboul, kote ke kòm bilan pasyèl genyen 6. fizi daso ki rekipere, genyen 2 radyo kominikasyon, gen 30 veyikil ki imobilize, gen 7 motosiklèt ki imobilize nan fyèf Ti Makak, ensi koni, gen yon jeneratris ki detwi. alyas Ti Makak, chèf de gang ki t ap opere nan tout zòn nan e gen anpil moun nan popilasyon an ki viktim de rezo sa a, de kidnapin, de anlèvman, sekestrasyon e gen polisye tou ki viktim tou ke nou konnen. Swit a dènye entèvansyon, selon sous de ransèyman nou, Lapolis te fè tout sa l kapab pou ke li arete moun yo de preferans e kondui devan lajistis, men vu a kolè popilasyon an, se ke nou konprann e n ap pwofite tou pou nou di a popilasyon an, nou konprann sitiyasyon k ap travèse w la e nou tout nan sosyete a viktim, men kolaborasyon ke n ap mande an fòk li Pòt pawòl pnh la, Garry Desrosiers eksprime preokipasyon l pa rapò ansanm avèk sitiyasyon ensekirite k ap devlope nan Sous Matla. Enspektè divizyonè a fè konnen lapolis ap fè tout sa l kapab pou l pran kontwòl zòn sa a e li plede an favè bon jan ekipman pou lapolis kapab al mete bandi yo nan wòl yo. Garry Desrosiers, yon lòt kote, fè konnen lapolis ap pran dispozisyon pou retounen nan komisarya yo nan departeman Latibonit, pandan l pwofite remèsye tout polisye ak popilasyon nan kad batay pou ensekirite a kaba e mande kolaborasyon nan mitan 2 antite sa yo. Garry Derosier nan mikwo tak 509. Popilasyon an nan Kanapevè boule 14 bandi. Ebyen medam matmwazèl e mesye yè se te bèl mèvèy nèt ki te genyen nan Kanapevè kote popilasyon an te debake e mete sik sou bonbon bandi yo. E konsènan Site Solèy ki te fè aktyalite tou pandan wikenn nan oubyen pandan semèn nan, nan ap di ke selon informasyon nou genyen, sè ta de groupe rivo ki tap pou mè, e sa nou genyen kom premier eleman euh, informasyon. Et pour le moment, la police occupait des positions stratégiques, et pas simplement au niveau Cité Soleil, mais un peu partout des quartiers qui, pendant ce moment, étaient très bouleversés, dont zone Miotlan, Diègue, et pendant pas la tout, la police tout présente au niveau centre-ville. E ankò yn fwa nou mande popilasyon an kolaborasyon n nan sans sa a, paske vi sitiyasyon an e gang yo yo menm ki vini a yon lòt metòd kote ke y ap deplase de katye an katye e pou kreye pè kay popilasyon an e pou popilasyon an li menm kite zòn yo e nou konprann sitiyasyon an pè ki gen kay popilasyon an men pou ke lapolis retounen nan espas lan avèk byen si de materyèl, mwayen lojistik pou polisye yo kapab travay. E pou sitiyasyon e sous matla a, e genyen plizyè enfòmasyon ki vin jwenn nou e kote ke gen plizyè moun ki viktim nan zòn sa a. Pou le moman, n ap tann rapò definitif de responsab. nan zòn sa pou n ka konn egzakteman konbyen, men sa preyokipe nou e li preyokipe wo kòmandman an e pou n reflechi pou ke dè entèvansyon vrèman fèt nan zòn sa a. Men touswit sitiyasyon sa ap devlope e lapolis bò kote pa li, li fè tout sa l kapab an fonksyon de materyèl li pou ke li kapab prezan nan zòn sa yo. Et nous tous connaissons déjà que, au niveau logistique, nous limités en termes de moyens, en termes de matériel. Et ça fait grand pile l'effort qu'a fait au niveau du commandement pour que yo renforcer capacité matériel, équipement la police nationale là, de manière pour que les constituations de troupes, les bandits envahissent l'espace pour la police même capable de réagir. e ankò yn fwa nap di popilasyon an ou se zye lapolis e pa genyen lòt patenè ki vle pou vake libreman aktivite w patenè sa se lapolis nasyonal e se ansanm poun fèl. Wo kòmandman tou ap felisite tout polisye nan dènye moman sa yo pou devouman yo, detèminasyon yo, kouraj yo fas a sitiyasyon ensekirite a. Malgre ankò yn fwa nou limite o nivo lojistik, men pa gen bagay ki pi fò ke detèminasyon e kouraj. E polisye yo bay vi yo Polisye yo bay tout sa yo gen an tèm de kapasite pou ke yo menm bò kote pa yo e an fonksyon de mwayen yo pou ke yo arive fè travay yo. N ap remèsye tou popilasyon an. Kote nou kwè ankò e n ap toujou kwè ke on maryaj popilasyon an avèk polis lan l ap bay bon rezilta. Se solidarite sa a ke n ap mande chak jou avèk popilasyon an e sa fè ke nou remèsye l se paske li voye dè sinyal pou ke li montre nou l ap fè tout sa l kapab pou ke li pote solidarite sa a, kolaborasyon sa a. Vwala, medam, matmwazèl e mesye, ou t ap tande deklarasyon pòt pawòl lapolis. Ebyen, yè, medam, matmwazèl e mesye, nou konnen nan zòn. Kanapevè se te gwo koze e nan zòn Debussy tou pèp ayisyen bandi te anvayi. Yon seri nan popilasyon an te kouri kite zòn nan men gen yon lòt ekip ki te rete kanpe e lapolis te vin debake. Lè m di w sa, bandi ayayay yo resevwa kichòy. Kite m montre w yon videyo. Videyo sa, frè se sè byen eme, son dam kap travay nan yon lakou. Epi bandi yo ap kouri pase, paske lè w wè popilasyon an mete ansanm avèk lapolis, pa genyen zafè ou te gen pwen, tout pwen vole. Donk, gade byen pou wè. Sa se sèvant lan ki kouri rantre pèp ayisyen. Pase l yon bandi dèyè l pa konn sa k ap vin pou li, li kouri chèche yon kote pou l kache. Poutan bandi a tou li menm se kouri l ap kouri pou l sove po l. Èske w konprann? Dam nan kouri pase epi men bandi an pèp ayisyen. Misye ap kouri. Misye kouri, ti valiz li nan men l, kanson l ap tonbe, l ap lage pye l pase pou sa l wè dèyè a l pa ka kanpe. Li mande pye, sa m te manje m pa t ba ou. Donk, an n gade. Misye kouri pèp ayisyen, kouri l kouri, men kote l pral monte. Misye poko wè kote pou l pase fè, Li monte sou do yon kay. Pou l travèse, pou l tonbe pa lòt bò. Ebyen papa ayisyen, sa ki pral rive misye se ke misye pral pran nan yon aterisaj fòse. E! Misye pral pran nan yon aterisaj fòse. Donk, lò l fin kouri pase devan la, li travèse, l monte do kay pou l al tonbe yon lòt kote, silvouplè l pa pran bal non. Sonje sa. Misye pa pran bal silvouplè. Epi, pèp ayisyen, se la mis, ayii manman, manman, manman, se la misye pran nan aterisaj fòse a. Èske w wè koulè mi an? Se pa 2 a 3 katouch lapolis pa fè dèyè l non. La police paka prann. I pa pran nan bal. Ebyen misye kap Soti sou lòt do kay la li chavire l tonbe pa andedan on lòt lakou ebyen misye pran nan yon aterisaj fòse ebyen sa w ap gade nan kò mi an nan kan mi an la se po tèt misye pou ki vin bèk la epi tèt la tou fann pèp ayisyen bon èske i pat pran pran pou pati sa tou. Eeyy ala traka pou lave kay te. Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl. Genyen kòdonatè fowòm nasyonal òganizasyon rezistans pou yon Ayiti stab ak demokratik ki se Rosemond Jean eksprime preokipasyon l sou sitiyasyon ensekirite jeneralize ki genyen nan peyi a. Dirijan politik la denonse gouvèneman Ariel Henry ki nan konplo ansanm avèk kominote entènasyonal la pou kraze peyi a. Militan politik la kwè se popilasyon an ki pou pran desten li an men pou goumen kont pwojè jenosid sa a, paske daprè li, gouvènman ki la a pa gen volonte pou rezoud kriz la. Rosemon Jean, medam matmwazèl e mesye, te nan mikwo Tak 509. E trè souvan se anbasad la avèk gouvènman an ki fè lapolis fè retrè nan kad operasyon ke yo ap mennen. M ka pran yon egzanp avèk nou. Nou genyen, tou dènyèman te genyen yon operasyon ki t ap mennen sou Tòsè. Men te gen avyon kanadyen an ki te nan perimèt la, ki t anlè. Te gen de twa sòlda kanadyen espè ki desann atè avèk polis yo. Yo pa t vle fè l de fason fòmèl pou moun konnen kote gen kanadyen ki nan operasyon an, men tankou m di gen de twa espè militè kanadyen ki te akonpanye kò spesyalize a nan operasyon paske. Nan travay avyon t ap fè a, yo te rive lokalize perimèt mesye Vitelòm yo. Yo fè kateyografi l, yo wè l, epi yo planifye yon operasyon sou perimèt sa a. Bwa mare, kout zam kòmanse pete, yo kòmanse rive nan perimèt pou yo pran vitès, yo pral resevwa yon kout fil. Chèf k ap mennen operasyon an. pral resevwa yon kout fil de eta majò lapolis la sou zòd o zòd anbasad ameriken pase si yo ap tiye nou kounya n paka pe denonse yo si son pwojè pou yo tiye nou ke nou pale yap tiye nou ke nou pa pale yap tiye nou fò nou di bagay la humm di djab bonjou lap manjew pa dil bonjou lap manjew pi rèd. Ki sa k pase nan dosye a? Yo mande pou polisye yo kite yon espas devakyasyon. Sa vle di kite yon fenèt, kite yon espas. Men pou moun k ap mennen operasyon yo, yo panse se kèk diplomat ki an difikilte yo bezwen fè soti nan perimèt la. Ok. Epi, se kèlke tan pli ta yo pral rann kont machin ki soti yo, se machin Vitelhomme ki soti nan perimèt ke yo te mande pou kite ouvè a. He! He! Eske nou wè kou a? Or, se lè sa, se a pati de. Non, non, non, ou wè la m confuse. M confuse nan dosye sekirite Kanada, Lèzetazini. Pertube les gang Non, m confuse pired Sa vle di la Vitelom pase epi se li yo ap mennen operasyon pou yo pral chèche? Mesye yo vin rann kont ke Lèzetazini pa vle yo metrize. Gen de chèf de gang ke Lèzetazini pa vle ke lapolis nasyonal metrize. Mentnan, anbasadè a ki te genyen, anbasadè kanadyen an ki te genyen misyon pou te bay lòd, pou te swiv operasyon, operasyon sa a, Li pral konvoke lè kò gou. Lòt anbasadè yo tout ansanm yo pral fè yon reyinyon. Ki pral repwoche mesye yo ki pèmèt, ki fè Vitelòm chape nan men yo. Kounya la nan diskisyon yo pral mande anbasadè a, men kiyès ki te envite yo, kiyès ki te rele yo. Epi se lè a yo pral bay se chaje dafè anbasad ameriken ki te mande pou yo kite espas espas pou yon espas devakyasyon. Epi misye pral denonse sa pa moun nan mitan kòm. Lèzetazini pral fache yo pral kontrenn gouvènman kanadyen an pou retire anbasadè k te la a anbasadè a. Men rezon k fè anbasadè a yo transfere anbasadè a. Paske li pèmèt li l al denonse nan mitan anbasadè yo ke li te ret yo t ap mennen operasyon pou yo te pran Vitelòm. Yo fin rive kote pou yo pran Vitelòm, yo resevwa yon koutfil ki mande pou yo kite yon espas devakyasyon. Yo panse se moun anbasadè ameriken te genyen yo t ap evakye. Se lè yo gade yo wè se machin nèg bandi yo ki kite espas la epi operasyon an echwe. Se yon fason pou m di kisa? Gwo pwojè dasasinay k ap fèt kont nou. Yo vini avèk yon diskou tou, y ap di nou, y ap ba nou viza imanitè. An n al gade tout moun y ap pran nan viza imanitè. Men se pa sa. Kòman m pote. M ap evakye yon pil moun ki an difikilte sou baz imanitè. Epi, tikè davyon Repiblik Dominikèn, se 300 dola Miami, Sendomeng. 300 dola. Tikè davyon pou moun ki nan sitiyasyon difisil imanitè ap evakye yo, yo fè yo peye l 3 mil dola ameriken. M pa konn si n wè. Moun yo vin evakye kan difikilte yo oblije ap evakye yo a. Pou yo moute avyon American Airlines se 3 mil dola ameriken andeyò de tout lòt frè pou yo bay. Alòske la Repiblik Dominikèn, viza, ee, tikè davyon an, De Repiblik Dominikèn a Miami, 300 dola. Ebyen, sa vle di kisa? Nou pran nan yon veritab konplo. Konplo a, se pou nou, nou tout, fanm ak gason, nou fè solidarite ak moun k ap viktim yo. Paske si gouvènman an te gen volonte pou te ede nou soti nan sa li a, si ensekirite a pa t fè afè gouvènman an, gouvènman an t ap mete kanpe. Li pa ka di m, m ap, konprann byen, la kesyon de sekirite se yon kesyon de souverènte. Blan pa ka di m men ki moun ke m dwe itilize pou bay sekirite ak pou pa bay sekirite. Se mwen k konn nan ki sitiyasyon m ye, se mwen k konn ki mezi fò pou m pran pou m retabli otorite piblik la, pou m retabli lapè nan peyi a. Ki sa k anpeche gouvènman si sa k ap fèt la se pa t yon plan, se pa t yon pwojè ke yo te genyen pou yo te ekstèmine nou, se pa t yon pwojè pou yo te Rwandatize nou, pou yo te transfòme Ayiti an Rwanda, pou yo te fè yon Rwanda, yon jenosid anndan peyi a. Se pa t yon pwojè ke yo genyen pou yo te, pou yo Somalize nou. Kisa k anpeche? Leta dekrete jodi a pa rapò a sa k ap pase la eta durjans de sekirite epi ogmante, mete kanpe yon task force. Kote nèg sa yo, yo gen yon kouvèti ki kouvri yo. Nèg k ap fè pati operasyon sa yo, tout sa yo fè ratifye pou retabli lotorite piblik la, pou retabli lapè. 1. Si yo t ap aji. Yo tap fin moute taks sos sa a, li tap gen 10.000, li te gen dwa gen 10.000, li te gen dwa gen 5.000 a 10.000 nèg, òm e fam. Moun sa yo, yo gen misyon de yon mwa a 7 mwa, men sa n ba yo kòm chan daksyon. Depi se machin. Pou yon nèg soti anndan Vilaj de Dye, li pa ka soti sèl li menm al kidnap yon moun. Fò l soti nan yon machin. De Pòtay Leyogàn, mwen genyen yon fouy miskle, ou rive sou Pòtay, yo fouye w, ou rive Osva Diran, ou jwenn ti, lè m di fouy la, se pa fouy ou mande w pèmi kondui, e kiyès ki nan machin nan, pèmi kondui, e papye machin, non se pa sa. Tout moun, kèlkanswa moun ou ye a, desann machin nan. Epi, y ap fouye w. Lè nou fouye a, sa vle di fason y ap manyen w, ou santi w gon sòt de, ou menm ki pou pran règ, ou tou ret lakay ou. Oubyen w soti w al nan yon afwontman dirèk, oubyen se kou w t ap vòlè fè, ou ret lakay ou. M ap sot Petyonvil pou m rive anba lavil, mwen fèt pou m pran men 10 kèk de pwen. E tchèk pwent sa yo, se pa tchèk de pwent tankou m di, pèmi kondwi, papye machin non. Ke w se machin ofisyèl, ke w se machin sèvis de leta, ke w se machin entènasyonal, òganizasyon entènasyonal, paske gon pakèt moun ki pa chèf ankò, men yo itilize machin ite yo. Machin it yo gon pakèt krim se yok transfòme pote zam paske yo konn se chèf yo etou yo pa fouye yo 3 ka machin yo pran zo reken yo kenbe nan zak sa yo se plak sa yo pran nan nan zak apati de la nèg la ka gen zam li menl pap ka soti avèl e depil paka soti a zam nan li pa enmède moun. Ok paske si poul kidnape moun se deyò li pral pran moun nan kòman m konprann chemen dada pa gen mwayen pou ti lapli fon kidnaping poul rantre a moun nan paske poul pran moun nan fòl pase swa chemen dada oubyen premye avni ebyen lè w rive sou tèt premye avni ou fèmen la avèk kò spesyalize. Epi tout wout, tout kote nèg ap pase, ou santi prezans, paske nou nan sitiyasyon kote y ap touye 50 moun, y ap boule, y ap touye 40 moun, y ap touye 12 moun, y ap, sa vle di, se yon sitiyasyon, se pa yon sitiyasyon de banditism ki la. Sa ki la, li plis, li plis, li pi rèd ke bagay Boko Haram, paske Boko Haram pèmèt moun yo fonksyone. Boko Haram pèmèt moun yo fonksyone. Alòske mesye sa yo di. Se estèmine yap estèmine moun. Koman jodi a leta aksepte yo kidnape, yo tiye, yo kou nèg yo apre de twa jou epi wè on pil nèg pran lari yo al non zòn yo fè gaga apre yo tounen epi bandi a tounen nan plas li. Non, m panse jodi a si gouvènman an se pa li kap fè sa kap fèt la. Si Lèzetazini, Le Kanada, Lafrans pa konplisi, pa gen konplisite yo nan pwojè pou yo fè jenosid an Ayiti, yo fèt pou yo evakye nou de Ariel Henry pou pèmèt gen yon lòt prezidan oubyen premye minis ki pran chaj, paske nèg ki la yo Bandi yo kwè yo se de zalye potansyèl de yo menm. Se yo k met pouvwa la. Mesye kèlkeswa nèg ke w vle l ke w pa vle l, ke w aksepte w pa aksepte l, depi w fè kanpay avèk yon nèg, nèg la eli, li gen yon redevans jiska manda l fini anvè w. Enben se menm jan. Mesye Vitelòm yo. Tout mesye sa yo a kap frape la, tout te anndan òganizasyon SDP, te nan òganizasyon voye Jovenel ale, te nan te nan sak pat nan SDP, yo te nan Fantom 509. E jodi a yo santi pouvwa yo menase, yap fè tout zak ke w pata imajine pou fè tout moun pè pou anpeche yo pale de eleksyon. E gouvènman ameriken an gen de bagay y ap eksplwate avèk Ariel Henry ke yo kwè si gon lòt gouvènman serye, plizoumwen kredib ki vin la a, yo pral oblije rediskite, renegosye avèk yo Dezefè, pito yo kenbe Ariel Henry ki gon epe Damoklès sou tèt li ki gen a wè avèk asasina Jovenel Moïse, sa se youn. Dezyèmman, nèg yo ap avanse nan yon dat de komemorasyon asasina Jovenel Moïse kote yo konnen gen ansanm de mouvman ki pral fèt, y ap kreye tout bagay pou bagay sa pase inapèsi. Twazyèmman, nèg yo gon on lajan. ke yo mete ansanm avèk kominote entènasyonal la, yo debloke. Yo pa debloke lajan an pou amelyore kondisyon moun ki pi mal, e pa vre. Yo debloke lajan an pou yo achte bal ak minisyon bay bandi. 21 milya son 21 milya de goud ke Ariel Henry dekese pou konsolide, pou penerize pouvwa l. Si se pat pou te penerize pouvwa, men tribinal fèmen. Paske jij, grefye, lè paketye ap mande ogmantasyon salè, y ap mande peyman ayere salè, pou pèmèt lajistis la pa fèmen, pa mouri. Enben, si w ka dekese 21 milya, enben w ka jwenn kòb pou bay, si se yon ti ogmantasyon de 20, 30, 40 pousan, 50 pousan, yo gen kòb. Leta gen kòb. Si lapolis efektif la ki la a pa ka reponn a tout materyèl yo gen yo pa ka reponn, ebyen nan 21 milya si n ka jwenn 21 milya ebyen n ap pran yon 5 milya, yon 10 milya de goud n ap ranfòse estrikti polis lan, n ap ba yo lè mwayen nesesè kounye a ki pèmèt ke polis la santi l an konfyans pou mennen operasyon an pou retabli lapè. Ou wè se pa sa k ap fèt. Sa k ap mennen la a. Yo met lajan nan men mesye yo, y ap fè divèsyon, yo gen yon seri de estrateji y ap met an plas pou anpeche, 1 yo òganize eleksyon, yo p ap fè eleksyon, Ariel Henry pa gen entansyon fè eleksyon, dayè Ariel Henry se yon otaj, Ariel Henry se yon mesèn 2, non te gen yon mesèn, mesèn 3, paske nou gen tan nan 3 mesèn, Nou gen Fritz Jean, dezyèm medsen, nou gen yon medsen Jean Louis 1, nou gen yon medsen Jean Louis ki se Fritz Jean, nou gen yon twazyèm medsen ki se Ariel Henry. Ki anndan yon federasyon ansasen e kriminèl. Lè w pran ekip nèg ki anndan SDP yo, w al gade biyografi yo, w al gade kote yo soti, sa yo t ap fè, ki gen kapasite an plas pou mete fantom kanpe. Kraze, mache kraze mete dife nan ministè. Epi sa gouvènman fè? Ou pa wè Ariel Henry anile tout manda avi de rechèch ki te dèyè mesye fantom yo. Se yon fason pou mete yo konfòtab. Ok, mentnan nou menm jodi a mwen vle ke peyi a konprann. Nou nan kafou nou pa vle fè pwomosyon pou gè sivil ke yap mennen nou an. Paske mwen m te prevwa, m te gentan di, wout nèg yo pran an, se yon gwo, se yon wout pou mennen nou nan gè sivil. Se yon wout pou yo mennen nou nan Rwanda. Gade sak pase Kanapevè maten an. Men si chak zòn se konsa yo kanpe, eske nou wè kote nan kisa yo mennen nou? Or, responsablite ki te dwe pran o nivo leta a yo pa pran l, yo pa, yo refize. Ou gen Bsap ki gen yon pakèt jenn gason, ansyen militè ki pran fòmasyon ki, enben kreye yon, kreye yon stag fòs, lame. Bsap, Lapolis, met ansanm, boukle Pòtoprens! Met Pòtoprens nan, ape di, m travèse Dèlma 95, m jwenn, m tonbe Dèlma 83, mwen nan men, mwen nan, mwen nan men yon leta, m tonbe, sa vle di, mete m nan sitiyasyon ke m pa ka aji. Met bandi yo nan sitiyasyon, o! Si se pa yo kap fèl, si se sa kap fèt la se pa la polis kap fèl. Paske si yon nèg ka soti de pòtay Leogane ak al il Nanmou pou travèse tout perimèt sa a, alòske gen checkpoint gen sesi gen sela. Si w pa konplis gon enkonpetans. Si w pa konplis gon enkonpetans. Or se pou tèt sa maten an nou fè konferans lan pou nou mande non sèlman. Pote senpati nou, solidarite nou a moun sa yo, timoun sa yo, fanm ansent sa yo, granmoun sa yo k ap viktim anba ekip Ariel Henry yo, ekip Andre Michel yo, ekip Nenel Cassy yo, paske yo tout te di otomatikman Jovenel ale, yo menm Jovenel pa kapab, yo menm yo kapab. Yo te di Yap mete sekirite nan tout peyi a, tout moun wèl. Yo te di apre depa Jovenel pap gen kidnaping ankò, alòske nèg yo mete yon machin an plas pou anpeche nou moun manifeste, pou anpeche moun revandike, pandan se tan yo jwenn sipò entènasyonal kap akonpanye yo nan krim, nan krim imanite sa, nan zak ke yap antreprann nan. Vwala medam matmwazèl e mesye ou tap tande ebyen kòdonatè fòm nasyonal òganizasyon rezistans pou yon Ayiti stab ak demokratik Rosemond Jean ki denonse konpòteman ebyen divès anbasadè nan peyi Dayiti e non sèlman sa tou fason gouvèneman ap mennen bak peyi a Donk si ke nou menm nou pa fon jan ebyen se nan jenosid yo ap mennen peyi a. Medam matmwazèl e mesye map fè ou konnen Eliantus Nicole se non yon pwofesè ki mouri anba bal moun pa rive idantifye lendi 24 avril la Toupre Bwa Vèna, daprè enfòmasyon kòlèg viktim nan, li resevwa ant 3 ak 4 katouch pandan li te nan yon ti bis, li t ap retounen Petyonvil, anseyant lan mouri li kite 4 pitit. Medam, matmwazèl e mesye yè popilasyon nan Fòjak frape fò, se pa ti koze piti. Ay je lavi sa ou. Yo bale vitelom yo mete bagay pou vitelom ato grab grenn bandi vitelom a bon bandi ki fè pati de baz vitelom yo rache. Sa ki pase kanapevè a se te twòkèt la wi. E sak pase fòjak la pèp ayisyen se chay la. Ebyen pèp ayisyen Depi lè lapolis te fin kouri dèyè chèf de gang Vitelòm nan zòn Dòsèl depi plizyè jou, chèf gang Vitelòm inosan t al pran refij li nan Fò Jak pandan plizyè jou. Ebyen sa w tande a, popilasyon an kwaze ansanm avèk nèg kraze baryè yo, yo kraze yo an poud pèp ayisyen. M pa kache di w, Anviwon yon douzèn bandi ki fè pati de baz kraze baryè Bwa kale fè vwèl pou peyi san chapo nan Fò Jak yè lendi 24 avril 2023 a. Donk pou yè sèlman frè e sè byeneme lapolis mete ansanm avèk popilasyon an arive elimine plis pase 27 bandi. Se moman pou n fè yon kout pye nan departeman Latibonit. Akoz pwoblèm ensekirite k ap taye banda nan depatman Latibonit, lekòl pa t fonksyone. Ebyen, nan komin Lyankou, depatman Latibonit, depi 7 fevriye aprè yon elèv te fin resevwa bal nan tèt li mouri sou plas. Aprè yon rankont ki te dewoule nan kòmansman mwa avril la ant divès sekte chita ansanm elèv yo retounen lekòl lendi 24 avril la, ann tande ebyen korespondan nou ki se Désir Venès Tirivyè Latibonit site Crête à Pierrot pou plis detay. Ensekirite k ap taye banda nan tout peyi a pa san konsekans sou sektè edikatif la, spesyalman nan komin Lyankou depi 7 fevriye 2023 aprè yon elèv te viktim pa bal nan sal de klas ansanm enstitisyon eskolè nan komin Lyankou yo te fèmen pòt yo se jodi lendi 24 avril 2023 a ansanm de sektè k ap viv nan kominote a deside chita ansanm pou eseye gade ki sa ke yo ka fè pou sove ane eskolè a. Plizyè lekòl te louvri pòt yo pou te resevwa timoun yo pou omwen pou ba yo pen de lenstriksyon ki ka pèmèt ke yon sitwayen total pou vin sèvi kominote a pou aprè midi lendi 24 avril 2023 a se anpil kout bal kote baz Gran Grif nan Savyen te vin opere nan kominote a yon gwoup ki batize tèt yo gwoup rezistans nan komin Lyankou te deside fè fas avèk mesye baz Gran Grif yo ki lakòz Aprè midi a mal pase nan kominote a. Popilasyon Lyankou-Twaza pa sispann mande ak responsab nan pi wo nivo nan pnh la pou panse pou gen prezans lapolis nan kominote a ki ka pèmèt sitwayen yo vakye ak aktivite yo libe libè. N ap raple depi aprè 7 fevriye 2023 a swit avèk atak bandi yo Ansanm de biznis ki nan kominote a pratikman fèmen pòt yo, prèske pa gen pyès aktivite ki rive fonksyone tankou jan sa te konn fèt nan kominote a. Ayè oswa se te gwo rimè sou tout rejyon Ba Latibonit lan swit avèk on voice ki t ap sikile pa rapò avèk chèf baz Kanaran an, Jepson Petit pou plis detay depi Pòdepè. Nan kad yon rapò teknisyen ULCC yo te voye bay Pakè Pòtoprens lan nan lane 2021 sou zafè 5 milyon dola vèt ki te disponib pou plan espesyal Pòdepè a, Komisè Gouvènman Pakè Pòdpè a, Mèt Applix Felix, li menm ki jwenn dosye sa, transfere l nan kabinè enstriksyon san pèdi tan pou swit nesesè. Ajan ULCC yo nan kad ankèt sila founi zye gade divès travay ki pa reyalize tankou Pak espòtif Lasalin nan, twonson wout Latandri avèk Rue du Marcel Estimé, konstriksyon divès lòt chantye nan vil Pòdepè. Nap sinyale nan kad dosye 5 milyon dola vèt sa a ki te disponib pou plan espesyal sila, sèlman plas dam Pòdepè a ki sanse fèt avèk plas Immaculée Konsepsyon an, Plas Kapwa Lamò ki sanse reyalize nan vil la. Retrase mak kòripsyon avèk gagotaj san konte gaspiyaj nan kad gwo magogo fon sila, ULCC konte mare kou krab divès pèsonalite ki t ap tete bèf letyè a. Anpil kesyon ap poze pou konnen ki jij enstriksyon ki resevwa dosye a, èske listwa pral fè nan kad dosye sila oubyen èske kriminèl yo pral kontinye mache menm jan avèk moun andedan peyi an? Yon dosye Taks 509 ap swiv. Jebson Petit, Métropole Nord-Ouest, Taks 509. Mèsi Petit. Medam, Matmwazèl e Mesye, genyen platfòm òganizasyon Ayisyèn an Repiblik Dominikèn ki denonse eksklizyon ki genyen nan sektè dyaspora a pa rapò ak rankont ki te fèt dimanch 23 avril la nan Primati pou te pwopoze 2 pèsonalite pou reprezante sektè dyaspora a nan CEP a. Kote platfòm òganizasyon ayisyèn an Repiblik Dominikèn pat prezan nan rankont sa. Ariel, fo pa isi yo pa dyaspora tou? Ala traka pou lave kay tè. Ebyen mesye Sauverson Philippe, dirijan platfòm nan ki kritike demach sa mande otorite yo pou yo resezi yo. Ebyen Sauverson Philippe nan mikwo. Tak 509. Jerizalèm yo, sa ki reprezante souverènte nasyon an. Donk m panse ke jounen jodi a nou menm nou touche pa sitiyasyon sa k ap pase an Ayiti a paske menm si nou nan dyaspora a men sa pa anpeche ke gon kouzen nou ki rele nou men yo kidnape yon kouzen, yon kouzin donk de manyè endirèk ou dirèk, imedyat nou toujou swa n ap peye ranson. Swa nan peye lekòl. Donk sitiyasyon sa a li enpe enkyetant nan fason ke nan decrescendo ke nou ye la. Nou konprann ke dyaspora, si nou retounen nan menm sans pwòp la jan m te di w talè a, gen Ayisyen k ap viv nan lemond, men dyaspora gen yon sèl. Se zafè m ap preche, yon dyaspora òganize e inifye. Sa vle di ke Nou konnen ke pou peyi a retounen a la normalisation des choses, pou li retounen a la normale, a l'ordre des choses, a l'ordre démocratique, nou sipoze ranfòse les institutions démocratiques. Yon peyi kote tout enstitisyon l afebli, Leta a vin fèb. Donk, yon Leta ki fèb pa ka pale de souverènte, li pa ka pale de politik migratwa, li pa ka pale de yon seri de domèn dentèvansyon. Donk, nou nan yon sitiyasyon spesyal. M vle nou konprann sa. Nou nan yon sitiyasyon spesyal e pwoblèm yo, yo dwe abòde de fason spesyal tou. Paske nou nan yon sitiyasyon kote lalwa pratikman è muèt paske pa gen, depi w tonbe nan consensus sè ke pa gen pwovizyon legal pou nou soti nan sa n ye la a. Donk, nou konprann se an ranfòsan lèzinstitisyon demokratik n ap ap. e n ap kapab retounen sou la demokrasi an Ayiti. Daprè nou menm, menm si petèt gen dwa gen moun ki pa pataje avi a ke se dwa yo genyen, se yon dwa fondamantal, dwa de lopinyon pèsonèl, m panse ke nou menm, nous autres, nou konprann ke fòk e gen KEP e fò nou byen òganize l, petèt se pa de la manyè ke. li gen tandans fèt, li souvan fèt, men m panse ke se sou yon baz de konsensis nasyonal, kote tout sektè yo reprezante, yo bay moun ki kapab reprezante yo valableman kòm pèsonaj, personnes de la société civile, m panse ke se. Byen si, nou pwopoze moun, se sa m t ap di w talè, kòm ou gen tan poze m kesyon an, se sa m t ap di, ke nou menm, antanke sektè òganize, nou te pwopoze yon pèsòn, qui peut représenter nous valablement. Mais qui s'agit qui est le problème Le problème, c'est que et ça qui rend nous un peu inquiets, c'est parce que nous apprenons que hier, au niveau de la mhm. primature, des gagnants rencontre avec secteur diaspora même à travers les regroupements qui ont proposé des personnalités comme représentants de la diaspora au sein de, l'institution ça. A mon gran etonman, à notre grand étonnement, nou wè ke yo pa envite, e pa platfòm nan, se pa sèl platfòm nan ki ekri. Platfòm nan gen 600 òganizasyon ladann sèt, men gen d'autres men tout akize de resepsyon yo la, kote lòt òganizasyon tèl ke nou genyen. Platfòm nan se youn. Nou genyen e Pati Aksyon pou Pwogrè Ayisyen ki se de, k ap evolye an Repiblik Dominikèn. Nou gen Solidaridad a los Haitianos Víctima en la República Dominicana, sa son lòt. Nou gen Movimiento Nacional Dominico-Haitiano ki ekri toujou, sa son lòt. Nou gen Alyans Dyaspora ak Peyizan, ADPA, ki son lòt. Nou gen Asosyasyon Ansanm pou Sove Ayiti. pou nou ta rive nan nivo yon bagay ap soti nan yon edikasyon ap soti nan primati de sèt gran danvègi epi pou yon koensidans tout òganizasyon ki pwopoze depi la repiblik dominikèn pa gen youn ki envite ditou sa si son erè menm si yo ta pran yon sèl tande m vle w konprann m vle w konprann mwen vle w konprann mèsi mwen vle w konprann. Ke se pa, kesyon se pa youn ou de, menm si se te senk, dis, kenz, chak moun gen dwa pwopoze moun yo idantifye avè yo e yo konprann ki kapab e reprezante yo valableman. M ap ba ou kounye a. Ki kapab reprezante yo valableman. Men le pwoblèm sè ke sè l demach deksklizyon an kòm kwa, kòm si e tout sektè, tout gwoup nan sektè swa de Lamerik di Nò, Ewop, e se e e an sa ki ak an Ewop, sa ki eksetera. Donk yo envite. an prezansyèl dans un premier temps epi yo vin kwè ke pou yo kab touche, tande byen pati sa, pou nou yo touche yon pli laj ekout e konsansis, yo fè l sou zoom. Donk, paske n ap pale de dyaspora, dyaspora se pa moun k ap viv an Ayiti, nou dakò sa? Donk sou zoom nan li te pi vyab, li te pi reyalizab. Men malerezman, la Repiblik Dominikèn, m pa menm di platfòm nan. La République Dominicaine, alors les Haïtiens de la République Dominicaine organize nou yonn pa resevwa envitasyon. Si sa se yon erè, se grav. Men si tou li pa yon erè, donk nou mande konsène yo, dirijan konsène yo pou yo korije kaye yo. Pou ki sa? Paske a lè ki lè nou tout nou gen mo pa nou pou nou di pou nou vin kontribiye nan nouvèl Ayiti a. Kòman nou kapab kontribiye presize spesifikman Ayisyen ki nan Repiblik Dominikèn. Vwala medam matmwazèl e mesye w t ap tande Sauverson yon responsab an Repiblik Dominikèn ki denonse konpòteman ebyen gouvèneman silvouplè yo se dyaspora tou Ayisyen k ap viv an Repiblik Dominikèn yo konsène pa rapò avèk sa peyi Dayiti ap konnen ebyen si gon desizyon k ap pran pou le peyi ebyen yo menm tou yo sipoze envite. Frèm ak sèm kap koutem ebyen nap fè yon kout pye nan departeman Nip genyen Jean Ernest Muscadin apre yon semèn biwo rejyonal imigrasyon Miragwàn nan pat ouvè pòt li li te rete fèmen rekòmanse fonksyone semèn sa apre yon rankont ant komisè gouvèneman Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin ak anplwaye yo pandan wikenn nan. Chèf pakè a nan rankont sa tou pwofite lanse yon mizangad bay responsab yo pou se moun ki premye rive pou jwenn sèvis. Jean Ernest Muscadin te nan mikwo korespondan nou Henri Claude Clercin depi Miragwàn. Dèyè kèlk ui anplwaye. Men sof ke maten an la a mwen enfòme pandan m te nan vil la e gen imigrasyon k travay. Lè m rele 2 anplwaye yo di m non yo pa gen enfòmasyon sa a. Lè m rele ankò yo di m wi efektivman vre yo te gen di a direktè a pou ke yo te vin fè livrezon maten an men yo pat gen di pou ke yo te vin fè paspò. E lè m debake nan imigrasyon efektivman vre bon maten an la yo vin kote mwen yo di m wi efektivman vre yap travay e mwen di nèg yo m sot ba yo e ultimatum sa m di yo premye vini premye rantre premye sèvi premye sòti e sesi apati de lundi se konsa pou l ye si yon nèg ou pa dakò lè sa aranje w pou pou fè fas kare avèk mwen. Men popilasyon an la lap soufri plis ke 2, 3 mwa, yo paka fè paspò, yo bezwen fè paspò yo, lajan yo nan men yo, yap dòmi leve la jou e nwi, e kesyon favoritis la, ti zanmi an avèk kesyon pango lajan an, mwen menm mwen di non, e m kanpe dèyè l, pou kèlkeswa rezon an, nèg yo paka ap fè popilasyon an sa. Donk fòk yo bay popilasyon an chans, si imigrasyon kapab pran 100 moun, nan 100 moun nan omwen fòk omwen 90 moun pase, mwen di l e se sa m vle. Kesyon lis la. M tande yo di yo fè lis yo la maten an la gen. Vwala, medam, matmwazèl, e mesye, w t ap tande deklarasyon Jean Ernest Muscadin. Gwo eskonbrit eklate nan biwo imigrasyon Miragwàn nan jounen lendi 24 la ant lapolis ansanm avèk kèk moun ki te vin fè paspò. M ap raple, se lendi 24 la biwo imigrasyon an rekòmanse fonksyone aprè yon semèn li pa t fonksyone. Ann koute jan sa te ye nan mikwo korespondan nou Ou te kapab reyalize pou fè kèlke moun antre. E yè m kanpe sou lè lye m wè direktè la vin ranmase yon pakèt kat l al avè yo. E maten lè l kòmanse site e nèg yo fè bourara sou li. Raketè melanje avèk polisye. Paske polisye yo an imajino lè y ap bay baton yo egzante raketè yo de kout baton. Se lòt ti malere, ti malere, malerèz y ap aji sou yo. Nan ka sa n ap mande komisè Muscadin nou konnen w. Nou kwè nan ou, pran responsablite ou anvè raketè malgre nou konnen nou pap jwenn yon solisyon a pwoblèm raketè a men fon bese l fon bese l pou moun yo kapab jwenn yon ti tan pou yo fè paspò paske lè 4 moun nan anndan jodi a l pa pase e yo gentan ranmase kat pou jodi an madi e mèkredi jedi vandredi jiska samdi e pou kounya e depi jodi a rès moun yo pa pase. 6 moun ki gentan site. 6 moun. 6 moun. Ya yo rantre. Yo rantre. Yo rantre vèv aswa. Yo rantre vèv aswa. Nan ka sa nap mande pwoblèm nan. Paralèlman, mèdam, matmwazèl e mèsye, komisè gouvèneman Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin arive mete dòmi nan je Jean Ronel Duverger alyas Black Mèvèy, se manm gang Morèd ki nan Leyogàn, lendi 24 avril la apre li te fin resevwa 4 bal pandan echanj kout zam ak lapolis nan dimanch 23 avril 2023 ki tal pran swen lopital Fondèblan. Enfòmasyon sou prezans prezime bandi a sou prezime bandi sa nan jiridiksyon an, chèf pakè a akonpanye ansanm avèk otorite jidisyè komin nan debake pou al arete misye. Ebyen pèp ayisyen. Nan sal operasyon tou fon sèl ale. Misye tou fon sèl ale. Li pa retoune ankò. Muscadin konn nan rans. Medam matmwazèl e zemèsye ebyen map fè ou konnen nan site solèy gen gwo gè aktyèlman. Plis pase 70 moun mouri. An nou tande konsi nan yon repòtaj. Se plis pase 70 moun nan komin Site Solèy ki tonbe anba bal bandi pandan semèn ki sot pase yo la, pami yo, 2 timoun piti akoz gè ki pete nan komin sila ant 2 gwoup gang ame. Soti 14 rive 19 avril, yon karantèn moun ta rive blese anba bal bandi oswa ak lòt materyèl bandi yo te itilize pou elimine moun sa yo. Kote, nan mitan viktim sa yo, gen 18 fanm ki ta rive mouri ak 12 ki ta rive blese nan mitan afwontman sa yo. N ap note, depi lè sa a, anpil enstitisyon nan komin nan fèmen pòt yo, tankou, lekòl ak sant sante, e popilasyon an vin jwenn anpil difikilte pou l deplase al vake nan aktivite yo. Afwontman gang sa yo rive nan yon moman, kote epidemi kolera a ta fon parèt tèt li nan Site Solèy, pandan lapli a pa sispann tonbe san rete e kote dlo potab pa ka sikile, sitou nan katye Bouklin. Kesyon tout moun ap poze tèt yo, se jiskilè gouvènman, lapolis, oswa lame ta deside yon jou pou fini ak koze bandi sa yo? Antouka, Cossy Jekinlove, tak 509. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen, aprè ke divès bandi fin tonbe nan kapital la, Premye Minis Ariel Henry genlè soti an koma oubyen tèt li resi klè aprè l fin fimen, bon, humm, on sèl kou al fè 3 twit youn dè lòt, kisa l di nan twit sa yo li enpòtan pou konnen, Mwen aplodi efò konsiderab Lapolis Nasyonal pou fè tounen lòd ak lapè nan vil yo ansanm avèk nan katye nou yo. Yo fè anpil toujou wi. Hum. Fòs lòd yo motive hehehehe malgre tout difikilte yo ap rankontre. M gen presyon Ariel fè tout sa se nan moman li fin manje yon bannann bouyi ansanm avèk ze fri. Epi lè l pral bwè ji a pèp ayisyen, li pral fè dezyèm tout sa. Le gouvernement par ma voix prezante ses sympathies aux policiers blessés lors des dernières opérations. A vè di kounya Ariel okouran ke antèman 3 polisye te chante. Depi nan week-end nan. E kounya l okouran an pèp ayisyen. Nou mènen wi. E nan twazyèm tweet la ki sa premye minis lan di nou. Ansanm n ap rezoud pwoblèm ki lye ansanm avèk sekirite pou avanse pwosesis òganizasyon eleksyon an yon fason pou retou lòd konstitisyonèl kapab retounen sou tout teritwa a. Anmweyy ala kote mesye nèg yo ka pase nou nan betiz wi. Ala ti pèp dous mesye se pèp ayisyen. Ala ti peyi dous mesye se peyi dayiti. Non Ariel la ranse avè nou wi. Ariel ranse avè nou anpil wi. Nasyon. Lè m di nou pa bor isit, se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete, nou dwe panse se blag. Pil moun nan prizon, lajan ap dekese, tribinal fèmen. O, Letènèl Papa! Sa se yon. Pa gen sekirite, pa gen swen sante. Pwofesè rete danbang lekòl pa fonksyone paske yo pa touche pèp ayisyen. Moun ap mouri, gwo masak fèt sou smat la, moun ap mouri site solèy, ou pa tande Pierre Esperance, ou pa tande Marie Yolène Gilles, ou pa tande lè sendikalis nou pap konplis. Nou pap domi nou pap sesi son paket nou pap nou pap ojoudye m pa konn ki kote yo fè. Zafè Ariel telman plen menl pap ayisyen menm CSPJ ki mete rapò son seri de jij kowonpi nan lari li mete yo deyò nan sistèm jistis la Ariel remete an kesyon rapò a. E raple yo pap ayisyen Jovenel Moïse tap tann lis jij pou kel nomen Nèg yo pat janm voye lis la konplè epi yo gentan ap mache nan radyo fè konnen prezidan ap kraze sistèm jistis, prezidan pa vle vote jij, pa janm deside nome jij etc. Donk sa ki pral mete prezidan nan sitiyasyon pou l vote 50 jij kòwonpi, pou l nome 50 jij kòwonpi. Èske ou konprann koze? Donk nan epòk Jovenel Moïse la mesye pou masak fèt sous matla la repiblik pa kraze? Chen mouri manifestasyon. Yon aksidan fèt 2 machin chofè yo nan mal kondi yo. Yo kwaze gwo manifestasyon fèt voye l ale. E jounen jodi wap gade se chen kap manje moun. Sous matla. Koman bandi ap retire tèt yo ap retire ponyèt yo ap vyole. Vire site solèy menm kout bwa. Gade sa ki pase yè a pèp ayisyen nan Turjo. Ayy ala traka pou lave kay de papa nan peyi sa. Antouka, janm toujou renmen dil pa bor isit, Ayiti dictature, la pelle des Antilles, Ayiti demokrasi, la repiblik de koken, sel vole yo ka prete, ki vivra vera, ki moura kakara. Mwen di w merci paske w tap swiv avek atansyon, merci pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale map kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sel ki kapab proteje w. Ba w lavi ak lasante. Bonjour bonswa tout moun non pam se fouco randevou kase talè konsa pou yon lòt video donk rete konekte paske gen divès dosye nan la repiblik ebyen imedyatman gen update sou dosye sa yo nap toujou la pou nou enfòme w mwen renmen w anpil e non pam se fouco deja pase yon bon jounen bizou bizou.